Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ekoute yè m ta kapab di gen anpil videyo ki serkile dan la repiblik on ma pa vu dan laprè midi ben te gon ti problem paske m te pase yon kote e m te retenu Kèlke pa, donk, sa te oblije ke nou pa t kapab fè emisyon dan laprèmidi. Men nou pral fon lòt emisyon la pou nou remèsye e moun kote nou te ye a, paske akèy la li te vrèman chalere. Bon, nou pral kòmanse la. M pa vle nou pèdi fil ide nou, paske e... Gon bagay ki pase yè, kòman w ta kapab rele sa? Bwa kale. Bwa kale se ke, ki sa l ye? Bandi yo konprann ke se chak jou y ap monte sou popilasyon an. E pi, m gen presyon ke gon moun k ap antrene popilasyon an ki rele Ancelotti. Aprè 3 defèt, li fini pa konprann ke l fo ranvèse la sitiyasyon. E ranvèse la sitiyasyon, se gen kontwòl boul ou. fè yon abataj fizik epi mete balon nan filè. Real Madrid pandan sezon an li genyen pandan 3 fwa lap pran bwa nan men Barcelone. Sou 4 yèm fwa li di en en li pap ka konsa. Li pase lan 4 zero. Popilasyon an se menm jan ak match foutbòl sila a, m gen enpresyon popilasyon an t ap suiv match sa a byen. Li li match Real Madrid a Barcelone nan byen, dènye match 4 zero a, epi li di ke, ekoute, li pral pase alaksyon. Epi sa w tande a la a, kanapevè voye sinyal la. Paske fòm eksplike nou byen dan la matine depi 4 è gen de tir ki ap rezone sirtou a debisi nan zòn tchurjo men kounya la ki sak pral pase par le simple fè ke la polis li entèsepte yon bis ki chaje ak jenn gason kant yo kòmanse poze kestyon e chaje sa se ki zam ebyen so m 4 wi kòmandan kote w ta pral avèl ba je sepa. Ou gon chaje zam nan men w, kote w ta prale avè l ou pa konnen. Petèt ou ta prale nan vilaj, ou ta prale nan gran ravin. Ki sa w ta prale fè? Ou ta prale eparpiye anpe patou? Ben ekoute, lapolis li pase a laksyon. Kès kon fè? Le piblik a di, ben ekoute lapolis, pa fè erè. Ki sa li ye? Ebyen il fo pase a laksyon. Si w kapab bay bal tèt, se bay li. Epi popilasyon ap fin fè rès la. Kounya la, ou menm ki rete lakay ou, ki pa t janm konprann doulè pèp ayisyen an, lè w ap gade pou w wè, nèg ap pase avèk lòt nèg trennen nan yon kòd, w ap gade pou w wè des ayisyen yo mete atè, y ap mete dife sou yo, e w ap gade pou w wè nèg ki koupe. e pati siperyè lòt la testikil li yo mete yo atè pou moun wè sa se te kanmenm la foto di jou kounye ou pral di tèt ou gade kòman yon pèp kriyèl nan men fòk ou di tou gade kòman bandi yo fòse yon pèp kriyèl ba wi gade kòman bandi yo fòse yon pèp kriyèl kounye a la An nou konprann byen sa k pase a. Pandan atak ap fèt, pèp la ap tire. Alò, bandi ap tire an direksyon pèp la. Pèp la li menm l ap voye boutèy men gen nèg tou ki gen bon bagay lakay yo. Gen nèg ki manche Biden yo, yo rete sou do kay yo y ap tire avèk bandi. Pandan popilasyon an li menm ap voye wòch sou bandi. Men ekoute, sa pwovoke sa n ta kapab rele yon sòt de pè. Paske gen anpil moun. ki yo menm oblije ap kite zòn nan se sak fè nou te kouri yè fè video sa pou ou paske sitiyasyon an te vrèman difisil e nou te jwenn kelke reyaksyon de la pa de se pèsòn la. Paske nou menm tou nou pa ka fè anyen. Men nou konnen si leta ayisyen pa bay lapolis e popilasyon pa ka antre. Sa nou ka fè ayisyen la fè? Bon e lapolis la li la pou li sèvi e pwoteje. Men nan sans sa m kwè li menm li ka pote yon ranfò avè nou. Nou menm popilasyon an nou pa ka fè anyen. Men nou kwè si nou jwenn akonpayman e ka gon solisyon. Kounya kite m di nou e. Anpil bandi mouri Paske nan debussy nèg yo pote boure la Yo pran anpil bandi Anpil ti bandi pwèl pete tonbe Janm toujou di sa Gwo towo yo poko mouri non Anpil bandi pwèl pete tonbe Nan fò jak Batay la te myèl Ya de video Gon sitwayen Ki li menm mete 5 nèg devann La manchèt li nan menn lap rache wi Se kòmsi Se kabrit lap rache wi Epi gon lòt nèg ki di swafèl Al di monchè map jere nèg sa yo la Sa vle di, nèg yo pa jwe. Popilasyon an te reveye li. Men pandan se tan tou, gen kèk kote la a, bandi yo, yo fè plizyè mò. Men, yè a swa ap fè yon bilan aparaman, pran Debussy, pran Kanapevè, pou al pran zòn e Babyòl, moute la Debussy, m ta kapab di, jiska Juvena, Juvena e santral la. Ebyen, gon yon senkantèn de mò, hein. Ti bandi pwèl pete. Ki tonbe. Anpil moun ap bat bravo. Non nou poko ka bat bravo paske bandi yo gen yon plan. Yèswa gen yon reyinyon ki fèt. Reyinyon sa fèt gen yon chèf de gang ki ap bay pwoblèm anpil nan Petyonvil. Chèf de gang sa di ekoute pa de pitye pou la popilasyon. E la popilasyon li menm li dwe di an retou pa de pitye pou sè bandi pwèl pete. Paske. Jan piman an pa bon nan je moun li pa bon nan je poul la tou. E popilasyon an ta byen renmen ke se nèg sa yo ki pran tèt ploton en pou vin mennen batay. Paske m te toujou ap di nou sa byen lontan. Nou pa t vle tande. Nou pa vle mouye ajenou ankò. Kounya la a, nou lage nan bay tèt nou jistis. Men, atansyon paske sa ka rive. Pandan wap kouri dè bandi epi gon sitwayen pezib kap pase nan zòn, epi yo tou kenbe l pou bandi. Lè nou kenbe yo, poze yo kestyon, gade telefòn yo byen paske si map gade pou mwen gon video ki pare trè viral la a, Ebyen, se sou telefòn nèg yo yo jwenn yo, telefòn bandi pou el pete yo. Sa vle di, avan nou pase a laksyon pèp la, paske mwen m pa vwe nou fè vyolans non, paske m la pou lapè. Men ekoute, il fo poze pa mal de kestyon. Gen replik, e sa m panse ke li pral konstitye yon emisyon spesyal. Atak nèg Izo yo fè. sou baz udmo a m kwè ki sou channmas la ya 2 blese nap vini avèk de detay tout alè eske sa nou ta kapab mete l an reprezay ya 2 mò egalman dan le departeman de l'artibonit gon DJ ki trè koni nan vil la nèg sa vye yo mete l deyò gen yon lòt enfòmasyon note byen map vini avèk detay pou nou nèg chandèl yo manje 2 3 bandi sa vyen ankò. Se bagay sa ki lakòz reprezay la. Pandan w ap di sa, m pa ka konprann sa k ap pase a menm. Laplèn frèt paske laplèn te pran tèt ploton an, Gabriyèl te souke dèyè Boston, nèg je nèf yo debake an pèsòn, yo bay Gabriyèl mò tou, Gabriyèl antre lakay li. Men, figirevou byen ke le 24 di mwa davril an lane 2022, sa k te pase nou sonje? Nèg 400 yo te mete pye yo atè. Yo te sakaje Laplenn. Ha! Nou pa sonje dat sa a non. Men jou sa a li pase swa. Men, tout moun ap veye pou konnen ki sa k pral pase paske eske ap gen yon replik. Men, koute, jan 400 te ye a li pa 400 konsa ankò. Li pa konsa ankò. Paske te gon moun ki te toujou ap reponn mwen a chak fwa mwen fè emisyon. Mesye sa li pa la ankò. E se mesye sa ki te bay Vitelòm bwa kale. E se mesye sa li menm ki te desann anba an pèsòn ki tap rele nèg pou mande nèg kote w ye. Yap vin pran w. Mwen m panse misye pa tap janm mouri. Ebyen, l ale. Mesye kòlèg, ebyen 24 sa a, se yon 24 ki pa t egziste pou Laplèn, pandan Laplèn ta kapab ap komemore yon trist dat paske te gen anpil moun ki mouri, anpil kay ki boule, ebyen, bandi yo menm anpil nan yo t ap pran bwa kale nan Debussy, nan Kanapevè, nan zòn Fò Jak. nan anpil lòt kote nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Eske tou va byen pou le klan de Ti Makak? Non! Yo kontinye ap pran nèg pou Ti Makak. Gou enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki ta fè konprann ke gen yon sitwayen yo pran la sèten pwòch de Ti Makak. Yo mare misye bwa dè do, de men dè do, epi y ap pale ansanm avèk misye. Men ekoute! Figurez-vous bien que genyen reyinyon ki fèt pou ke genyen des atak simultane byen kòdone de la part des gangs pou kapab bay yon repons ak sa ki pase le 24 avril 2023. N ap tounen tout alè pou yon lòt emisyon. An tou ka, mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!